Nap di tout moun bonswa avèk anpil plezi nou avèk ou jodi a e vrèman paske nou vin pote yon enfòmasyon pou ou trè rapidman kisa enfòmasyon an ye genyen 800 dola ki disponib pou ou si ou se yon moun ki fèk rantre Nan pwogram Joe Biden nan, nan pwogram imanitè lan, 800 dola kach, sa depan de ki eta ke w abite, genyen 400 dola manje ki disponib pou ou konplètman gratis. Donk, n ap mande w pou w pwofite de pwogram sa yo. Pwogram nan egziste, se pou w kapab gen mwayen nan men w pou mete pye w atè, pou w kapab fonksyone nan peyi a, e yo konnen trè byen, Si w pa gen kòb nan men w, w p ap ka fonksyone, si w pa gen manje nan men w, w p ap ka fonksyone. Donk se sa k fè yo vin avèk pwogram nan ki pèmèt ke w kapab jwenn kòb pou ou peye yon ti kay, yon chanm kay pou w kapab dòmi, pou w kapab gen diyite granmoun ou, pou w pa oblije rete devan pòt kay moun paske w se yon moun ki te konn alèz nan peyi w. Menm lè w pa t nan liks, men w te konn alèz nan peyi w, ou pa t konn abitye. avèk viv avèk tout kalite pwoblèm sa yo moun sou moun sa yo donk gen kòb ki disponib pou ou donk si ou menm oubyen yon zanmi ou ki rantre isit ozetazini nan pwogram Joe Biden nan ki pa gen kote pou yo dòmi ki bezwen kòb pou yo manje donk nap fè yo konnen gen 800 dola ki disponib sa depan de ki eta ke yo abite genyen 400 dola Manje ki disponib, Sa depan sa vle di total 1200 dola ki disponib pou yo kapab fonksyone. Ou menm lè w gen kòb sa nan men w, ou ka fè sa w vle ansanm avèk li, ou ka peye yon kote pou dòmi, men w ka peye dèt ou te genyen Ayiti yo tou, paske lajan w nan men w, yo pa di w egzakteman kijan pou depanse li. Manje a, wap achte manje w vle ansanm avè l, bon manje, kalit kèl kalite kèlk ke swa kalite manje w ke w te konn renmen manje yo, woma, bon jan manje ki gen non, ou konprann, donk kounye a la w kapab manje li paske w genyen pou tèt ou sèlman 400 dola, 400 dola manje nan men w. E nap fè w konnen ke pa koute ankenn moun kap di w ke pwogram nan wap lage moun ki te fè w antre a nan pwoblèm non, Non non e Kesyon lage moun nan pwoblèm nan sa te yon ansyen pawòl li te ye wi li te verite si w wè moun nan bon jan kouwè jiska jodi a la si ke w ale pran èd nan men leta nan manje avèk 800 dola lan w ap lage l nan pwoblèm sè ke vrèman vre moun nan pa gen dènyè enfòmasyon dènyè enfòmasyon an sa l ye nenpòt moun ki rantre Nan pwogram Joe Biden nan, ou kalifye pou ke ou jwenn manje gratis 400 dola sa a, pou jwenn 800 dola pou kapab fonksyone. Donk, wi, donk, e pwiske pwogram nan li etabli l atravè peyi a, mwen genyen lis sa nan men mwen ke yo fè m jwenn ki kote ou kapab ale pou jwenn enfòmasyon an. Donk, ou menm, si ou vle ou kapab rele mwen nan 954 274 66 06 map pataje enfòmasyon ba ou an fonksyon de zip kod an fonksyon de zòn ke ou abite ki eta ke ou abite ki vil ke ou abite e ma gade nan lista pou m fè w konnen egzatteman ki kote ou kapab jwenn e biwo ki pi prè w la pou kapab al fè demand lan. Ankò mwen menm, mwen toujou la pou ke mwen sipòte w nan tout kestyon tps, nan tout kestyon azil, nan tout kestyon brevè ki egziste, wi gen anpil kòb ou kapab resevwa ki disponib. Donk mwen menm. Pou ke ou chache enfòmasyon kap bon pou ou, pou kapab mete pye w atè pou fonksyone anndan peyi, peyi Etazini. Donk Letènèl pral fè mirak Pou ou Letènèl gentan retire w an Ayiti deja, sa se premye mirak la, dezyèm mirak la gèlè genyen kòb us genyen prèske 1200 dola ki disponib pou ou chak mwa, sa son dezyèm mirak li ye, donk ou menm fòk ou aprann konnen pou pran mirak la lè lap pase, fòk ou aprann konnen lè chans ap pase pou pran chans ou, donk ankò nap mande w. Pou ke de tout fason pou ke ou debouye tèt ou pou al chache travay paske ti kòb sa y ap ba ou a 1800 dola a se yon rans li ye devan kòb ke w kapab fè pa mwa men annatandan ou bezwen li pou w kapab fonksyone donk pa kouche sou sa pa rete dòmi Answit ankò, si w bezwen fè aplikasyon tps ou, bezwen renouvle tps ou, ou bezwen fè manman w, papa w, pitit ou rantre, ou bezwen fè yon frè w antre ou menm ki se ameriken, wi, 954 274 6606 se nimewo sa pou w rele. Pou w kapab jwenn tout dènyè enfòmasyon yo ankò n ap kite w. Ok, trè byen, donk nou kite w la, se avèk anpil plezi nou te ansanm avèk ou.